Yon lòt fwa ankò, chèf gang k ap dirije Jenè, Fanfami e alye manyen yonn manyen tout la, m ap pale de Jimmy Cherizier alyas Babekyou, ebyen l montre l s on tou pwisan, li montre li la, pi wouye, pi koupe. Ret nan emisyon an pil detay ap vini. Nan moman n ap pale a la, peyi Dayiti lòk. Lapolis nan vil Pòdepè, depatman Nòdwès, peyi Dayiti, rive mete kòd nan kou yon chofè ki t ap transpòte avèk yon bis 25 mil katouch soti Pòdepè pou ale Pòtoprens. Medam, mesye rete la, anpil detay ap vini. Ebyen Genève gen kont antre yo se chen kap manje chen, rete la tout detay ap vini nan emisyon sila. Bonjour si se nan maten, bonsoir si se nan aprè midi wap swiv nou. Nou kontan genyenw kòm yon fidèl telespektatè medya sa ki rele Odit la. Mèsi avèw ki abòne deja, mèsi avèw ki potko abòne men ki pral fè sa kounya a, abòne, kòmante, like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad, yon kòlèg fè menm bagay avèw ki se abòne, kòmante, like, pataje chak video nou pote yon mannyè pou nou kapab devlope kominote nou an pou nou kapab Agrandi kominote nou an. Si w bezwen sipòte nou, desann pi ba videyo sa a w ap wè yon kote ki make Sponsorize, klike sou li, Sponsorize nou oubyen desann pi ba, bò espas Kòmantè a, w ap wè yon kote ki gen senbòl yon etwal, klike sou li, Voye etwal pou nou. Slogan an klè, Yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou kanpe nan wout pou bay blag, sinon do l ap foule. Djakout nou plen chaje tankou Lapolòy, n ap vide djakout nou. Apre sa, n ap vire do nou, n al fè wout nou. Yè nou te tire yon kont, anpil moun te reponn li, men moun ki te gen se Islène Gilles Méus, se li menm ki te genyen, men gen yon dezyèm ki fè anpil efò wi, en, se fè anpil efò wi. Misye rele Nelson Toussaint, nou pa konn bay prim pou dezyèm, men, antouka, misye fè twòp efò, fò n fè yon ti jès avè l. Nelson Toussaint, si w ap swiv emisyon an, ou mèt prive nou, inbox nou, epi. Na gade koman na aranje sa. Ebyen ou menm se kontinye pataje pou genyen. Ebyen kont nou genyen pou jounen jodi a la. Bon se pa kont non son kesyon. Bon son kesyon. Pou sòti pòoprens pou ale okap ou pase sou yon wout nasyonal. Banm wout nasyonal sa ki nimewo li ye. Paske gen nimewo 1, nimewo 2, nimewo 3, nimewo 4, nimewo 5. Banm wout nasyonal sa ki nimewo li ye pou soti pòoprens pou ale okap wout nasyonal sa ki nimewo li ye desann nan kòmantè a reponn li epi pataje video a sou tout gwoup sou facebook paske se moun ki bay plis pataj la se li menm kap soti gayan nan emisyon sila medam mesye nap antre danble nan emisyon an fòm fè w konnen ke humm babekyou pale jimmy cherizier chèf gang G9 la misye pale. Misye fè kwè ke li pa pran bal. E misye se nan yon video l pale, nou kapab gade misye, misye an plèn fòm. Nou sonje nan emisyon m te fè yè swa a, kote m te di nou m gen 2 disip, yonn te di m misye blese, yonn te di m misye pa gen anyen, se blag misye chita l ap bay. E m te di nou, sa k di m se blag misye chita l ap bay la, m fè l anpil konfyans paske moun sa poko janm fè yon flay. Moun sa poko janm ban mwen enfòmasyon. Epi, pou sa l di m nan se pa sa. Ebyen se aprè m te anbwase responsabilite m pou m te di nou Babekyou, Jimmy Cherizier pat gen anyen. Vrèman jodi a ankò li parèt nan video l pwouve l pa gen anyen. Se pou sa wi fanatik yo renmen odit. Telespektatè yo se pou sa yo renmen odit paske lè n bay yon enfòmasyon se levanjil. Lè n bay yon enfòmasyon se san pou san koton. Ebyen misye te tou sezi opòtinite sa pou l takle John Colem Morvan k ap viv Kanada kote l ap trete l de ti jounalis ki te di ke l pran katouch men li an chè e an nòs. Ebyen l pa pran katouch. Men yon lòt kote nou gen Genève ki gen gwo divizyon antre yo paske E mesye yo estime ke nan batey la pa gen parèt pwent tèt ou, se parèt tout kò w. Yo gen yonn nan manm yo a ka viv Site Solèy, m ap pale de Matyas, ebyen Matyas la s on nèg ki parèt pwent tèt li nan konba a, ki pa vle parèt tout kò l, ebyen nèg yo ap gade kòman yo kapab baskile Matyas. Medam, mesye, rapid n ap antre nan depatman Nòdwès, vil Pòdepè, peyi Dayiti, ebyen fò m di nou byen bonè yèswa lapolis ta rive. arete Churchill ki se yon chofè ki t ap kondwi yon bis pou soti Pòdepè pou ale Pòoprens kote abò bis sa te gen 25 mil katouch. Men m ap raple w ke ansyen komisè di gouvèneman Nòdwès la, m ap pale de Michelet Vigil paske nou sonje misye te vòlè 29 mil katouch, lè m di l te vòlè 29 mil katouch paske avèk katouch sa yo ki te 120 mil epi misye li menm nan rapò pa l la l ta pral di se anviwon 80 a 90 men pli presizeman 91 mil katouch ke l te rekeyi alòske jij de pè k te fè konsta a te di se 120 mil sa vle di otomatikman gen 29 mil ki te disparèt ebyen kounye a la gen 25 mil k ap soti Pòdepè pou rantre Pòoprens. Humm tèt chaje. Il se peut que se nan katouch sa yo ke komisè a te vòlè. Men erezman pou la nasyon ke yo arete komisè a. Men nan moman map pale a vòlè la fòm di w ansyen komisè a Pòoprens paske dcpj rapid vit te oblije fè li rantre Pòoprens paske avoka nan vil Pòdepè depatman Nòdwès peyi Dayiti ebyen te kòmanse fè gwo mouvman leve kanpe pou yo wè kòman yo te kapab libere ansyen komisè a. Bon. Ou konprann wi paske se yon ansyen komisè e nèg sa yo se avoka yo ye sa vle di gen dil ki konn fèt antre yo humm men jistis la wi frèm men jistis la wi sèm men jistis la wi la nasyon humm pèp la men jistis la wi ebyen yon nèg wi yo arete paske li enplike nan voksal Kòm m kapab di komisè di gouvèneman epi kounya avoka ap fè mouvman mande pou yo kapab libere l. Men gwo kesyon pou w poze tèt ou, men poukisa pandan je nèf avèk je pèp ap goumen la epi 25 mil katouch ap soti Pòdepè pou rantre nan kapital la? Ebyen. Humm repons lan klè, ebyen yap goumen yo kòmanse pèdi katouch, yo kòmanse gen karans an minisyon! Ebyen di fè ke yo gen karans an minisyon, ebyen grenn bal ki deyò yo, katouch yo gen deyò yo fòk yo antre pou yo kontinye goumen! Humm men kisa peyi a ye mezanmi! Lè m te di nou nan yon emisyon ke m doute trè fò ke katouch sa yo se moun Pòdepè ki ta pral itilize yo. M te di nou a fòs ke gen alèt sou pò ki genyen nan Senmak la, ebyen nèg yo gen dwa chwazi Pòdepè kòm pon ebyen pou fè katouch yo pase pou rantre bay gang k ap opere nan Pòwoprens. Ebyen jan m te di l la e sa l ye wi. Hein e sa l ye. Desann anba a zanmi m, al voye etwal pou nou paske a chak fwa nou di yon bagay ou wè l rive. Ebyen voye etwal ankouraje travay la paske nou menm ou wè nou menm nou pa kwè nan voye moute nou kwè nan vini avèk prèv vini agiman vini avèk bèl analiz bèl kòmantè epi sa w tande a boom te mèt apre de jou twa jou sa nou te di a se li ou pral wè fò m di nou nan moman n ap pale a la ayiti lòk Bon pou m pa di tout Ayiti, ban m di Pòtoprens lòk. Nou sonje 6, 7, 8 jiyè 2018 la? Ebyen, pandan nèg yo te bay Jovenel, se pa ti tansyon non. Hum! Apre yon match, Jovenel an ka anonse swa yon dola yo te mete sou gaz la. Mezanmi! Eyy! André Michel, Nenel Cassy, Youri Latortue, ou te genyen Antonio Cheramy ki rele Don Kato, Antonio Cheramy se sa, ebyen mesye nèg sa yo boule paske yo boule pòtoprens lan sand wi. Bonplan tou, bonplan yon kote ap vide lwil se sak fè yo rele l nèg lwil la. E mòn laza, bonplan li menm lap vide lwil, machin ap patinen, gwo mouvman leve kanpe, fòk Jovenel ale, Jovenel rele nèg yo, li ofri yo yon afè de 90 a 95 pousan nan pouvwa a. Nèg yo di non, nou pap kolabore avèk Jovenel, nou pap chita pale ak Jovenel, se talon Jovenel pou Jovenel bay. Tèlman nèg yo pat vle wèl, men Ariel vini, li double kòb gaz la, men kounya la, a chak fwa yo bezwen monte gaz, yo voye Barbecue al goumen. Sa w tande a, yo pral di w gaz pa ka soti nan tèminal Varreux, ebyen sa w tande a, yo pwovoke rate gaz la, epi gaz pral monte tèt nèg, epi yap tou pwofite mete kòb yap mete a. Hum! Epi nèg sa yo, yo se revolisyonè. Hein! Nèg sa yo, se yo kap goumen pou pèp la soti kote li a? Alòske, moun ki se enmi nou yo, yo te dwe ap goumen kont yo a, ebyen, se moun sa yo kap itilize yo. Se moun sa yo, kap ba yo ti kakaran, kap di al fè si, al fè sa! Epi yo do yo se revolisyonè. Mesye, zye pèp la gen pou l kale, to ou ta, men nan moman la nèg yo fèmen Pòtoprens. Nenpòt kote ou prale la se moto pou pran e tèt nèg, paske galon gaz la la prèske pase a 300 dola. Yè l te prèske 300 dola, bon, jodi a la l ka pase 300 dola. Se sa yo rapòte m. Men mesye, hum, gade tèt nou nan miwa, yon jou la jou kreyon listwa pa janm gen gòm. Lè wè lekri yon bagay lekri l nèt, pa gen gòm ki pou efase l mesye. Men nou pare pou nou bloke peyi, fann peyi, kraze peyi, boule peyi pou yon de twa mil goud. E kòb la li menm li gen pou l boule. Ayiti ap rete konsa jan li ye a la. Ki Ayiti w ap kite pou pitit ou? Ki Ayiti w ap kite pou pitit pitit ou? Hein? Mwen menm kesyon sa m toujou poze tèt mwen, se sak fè mwen m lanse kòm nan batay la, gade kòman m kapab sansiblize mesye yo, sak gen zam nan men yo pou m gade kòman lapè ka tounen paske fò m kite yon Ayiti pou pitit mwen, pou pitit pitit mwen. Nou te kontan pote emisyon pou ou, n ap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon ak ou nan Matata.